Pou nou menm, dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, le Sommet des Amériques se yon rankontre kote w jwenn de chèf deta, de moun ki eli ki soti lan yon konpetisyon elektoral ki plizoumwen enspire moun konfyans. Et que Ariel Henry, c'est un monde qui est pratiquement dépourvu de toute notoriété, de toute légitimité. D'ailleurs, Constitution 1987 là, pas reconnaître Ariel Henry. Loi PIA, pas reconnaître Ariel Henry. Ce n'est pas pièce secteur local qui contribuait à mettre Monsieur en dents primature là et que c'est force force internationale, c'est ambassade américaine, c'est ambassade la France, c'est ambassade Canada qui prend Monsieur yo mettez le côté là. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire Par là, nous disons clairement que Monsieur Ariel Henry n'est pas allé participer au sommet des Amériques pour représenter le peuple haïtien. Non. Misye ale lan somè Amerik la, se pou l reprezante fanmi l, se pou l reprezante moun lan chapèl politik li, se pou l reprezante moun ki te fè l rantre kote l ye anndan Primati la. E ke nou pa rekonèt misye, e ke nou espere ke frè n ak sè n yo ki lan dyaspora ap mennen anpil batay pou yo ka arive eksprime opozisyon sa pa rapò a sa patisipasyon o somè dè zamerik. Nou menm pèp ayisyen pa rekonèt Ariel Henry. Li pa premye minis nou, li pa chèf nou. Kisa ameriken ap ankouraje? Se gang. Dakò, dakò nou genyen yon rejim gang ki gen soutyen safai meriken, nou wè ke fout kòm anbasadè, kòm diplomat meriken, ki se moun tou ki pa demounize, li te revòlte pou l di ke men sa Amerik ap fè la a, se yon vagabondaj grav ke li pa apiye, li pa kosyone. Donk meriken k ap mache tabli diktati, tabli rejim gang Non pil peyi tankou Ayiti paka bay le luxe pou lap pale de sommet des Amériques e ke lap eskli yon seri de peyi paske sou pretèks ke yo pa genyen ladan yo demokrasi pandan yap envite yon nèg ki pa gen anyen anyen a wè ak demokrasi tankou Ariel al patisipe ladanl. Kesyon pou nou poze tèt nou. Ki veritab objektif Somè dèz Amnezik, Somè dela Mezon Blanch, ki pa Somè dèz Amerik, jan yo di l lan, se Somè dèz Amnezik, piske Meriken bliye ke anndan ti peyi yo, se pa demokrasi l ap soutni, se diktati, e isit se diktati gang ke Meriken ap soutni. Donk yo bliye sa. Donk nou ap raple yo ke ann Ayiti, jounen jodi a, nan sa pèp la ye la a, Meriken responsab an gwo lè l kore kò gang, lè l kore rejim gang sila a k ap travay pou li kont peyi a. Donk jounen jodi a, Meriken pa kapab pale nou de demokrasi, de souvènte des Amériques kote yon pil peyi eskli e ke li menm ki ap patwone bagay sa a, e bagay sa a li se antidemokratik, konpòtman l ann Ayiti se yon bagay gang, se yon bagay antidemokratik. Donk. Nou menm nap mande ki moun, ki pèp Ariel al reprezante? Èske se pèp meriken? Èske se Biden li al reprezante oubyen Ayiti? E ki kòb ki depanse nan teyat sa kal fè a? Èske se kòb Ayiti oubyen kòb meriken? Pandan pèp la ap mouri grangou a. Donk se kesyon pou nou poze nou. E sa fè nou konprann ke. pou enterè meriken kont enterè peyi a, men pou enterè pèp la. Lè sa n ap genyen e tou nou ta swete on jou ke genyen Somè Dèzamerik, se pa Somè Dèzamnezik, Somè Damezonblanch, se Somè Dèzamerik ki reyini tout peyi nan Amerik la pou n diskite de pwoblèm Amerik la vrè veritableman san n ta di kòman an fèt veto ke on peyi tankou Etazini ki ladan l m pa konn kisa l ap fè se demokrasi oubyen diktati k ap bay leson demokratik alòske li menm Yo ta dwe chita pou y ap pran la demokrasi. Minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl la lave men l kon Pons Pilat nan sa ki gen pou wè ak dat sòti 4 pou rive 7 jiyè a ki te fikse pou òganizasyon egzamen leta yo nan peyi Dayiti. Dat sila yo enskri nan yon kalandriye eskolè ki tabli depi 23 jwen 2021 pase a Daprè Minis Maniga ki fè konnen l potko gen responsabilite Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl nan epòk sila a. Gouvènman an, nou fon konsiltasyon rapid e otorize Ministè Edikasyon Nasyonal avan lè pibliye chanjman ke nou fè nan kalandriye egzamen ofisyèl bakaloreya. Egzamen 2022 sa a, sesyon òdinè lan, l ap fèt di premye jiyè o 6 jiyè. Dat 7 jiyè a ap make anivèsè asasina ansyen prezidan Jovenel Moise. Se rezon sila ki koz ansyen gwo foksyonè nan lvènman ansyen prezidan an ki regwoupe yo nan yon mouvman ki rele Jovenelis denonse desizyon sila ki daprè yo vize souye memwa ansyen chèf Leta a. Gouvènman an te deja sansibilize sou karaktè senbolik dat sa a, daprè Nesmy Maniga, ki fè konnen desizyon pou modifye dat egzamen ofisyèl yo enskri nan demach sa a, pandan l denonse sa l rele yon fo polemik sou kestyon sila a. Egzamen 2022 sa a, sesyon òdinè lan l ap fèt di premye jiyè o 6 jiyè. Sa vle di ke premye jou matyè literè yo, elèv yo ap konpoze vandredi premye jiyè. Y ap pran poz samdi, dimanch, k ap fasilite yo nan yon klima de strès ke yo sot viv ane sa a, ke yo ap kontinye viv, yo fon poz. Y ap rekòmanse lendi 4 jiyè nan matyè syantifik yo e rès matyè yo, madi 5 jiyè e n ap met on bout nan egzamen yo vandredi 6 jiyè e mèkredi 6 jiyè. Nesmy Maniga nan kad konferans pou laprès sila te tou pwofite voye yon pinga bay direktè lekòl yo kont tout ide pou ta pran lajan nan men paran elèv yo pou òganize gradyasyon Aktivite sila fòmèlman entèdi daprè Nesmy Maniga ki raple sanksyon k ap tann tout moun ki pa ta respekte prensip sila. Ke nou rele l fèt de fen dane, ke nou rele l gradyasyon se menm bagay. Kit se fèt nou fè pou fen ane a, kit nou rele l gradyasyon se menm bagay la. Se sou yon baz volontè, okenn direksyon lekòl ke l piblik, ke l prive, pa ka oblije on paran oubyen on elèv patisipe ladan l. Natirèlman, nou ankouraje sa fèt nan nevyèm ane fondamantal paske se fen obligatwa, se fen peryòd skolarite obligatwa Menm jan sa fèt nan segondè kont nan kat ki koresponn. N ap raple Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl la ap pare l pou l reyalize yon evalyasyon nasyonal nan klas sizyèm ane lendi k ap vini la a nan matyè kreyòl, fransè ak matematik. Objektif prensipal inisyativ sila a vize pèmèt ministè a evalye pwoblèm ki genyen nan nivo aprantisaj nan klas sa yo epi pote repons apwopriye nan sans sa a. Lòt desizyon trè grav ke misye pran nan semèn sa a, se desizyon pou l entèdi enskripsyon pou setyèm ane fondamantal nan tout lise yo. E sou pretèks ke yo ap aplike Refòm Bernard, y ap fè pwomosyon lekòl fondamantal konplèt. Nou di ke se yon desizyon k ap pote prejidis a enterè paran, enterè Elèv, enterè edikasyon, enterè popilasyon an, donk se pou yon desizyon ki dwe kenbe. Pou ki sa? Nan lise yo, nou genyen 2 lise ki konn genyen 4 a 5 klas de setyèm ane fondamantal. Sa se gwo demand. Gwo demand. e ki ki paka satisfè pa ti klas ki misye ke ke ke nou gen la a. Mentnan lè Maniga pale de kesyon e entèdiksyon pou yo fè enskripsyon nan setyèm ane fondamantal sou pretèsk ke ap genyen lekòl fondamantal e e e konplèt kote ki kote y ap fè lise yo kòmanse apati de nevyèm ane fondaman a e segondè 1, 2, 3, 4 e fè ekòl fon fondamantal kon konplèt ki gen setyèm, uityèm, nevyèm ane fondamantal. Mentnan Pou Nou pa tap gen pou la disizyon sa a si 1 li te prepare e si 2 li te diskite avèk aktè yo e li e misye te moutre dadi byen fonde l premyèman pou yon de tèl desizyon ta ka pran e pa pote prejidis a enterè paran enterè elèv fòk 1 pou chak lise ta gen yon lekòl fondamantal konplèt ki louvri ki ka akeyi ansanm de elèv ki ta va antre nan lise yo. Pa egzanp, twa, kat, senk klas e kòman e ki e si ta si ta pale fondamantal ki nan lise yo, fòk ta gen pou chak lise yon lekòl fondamantal konplèt ki ki kapab pran twa, kat e ki kab genyen ladan l twa, kat, senk klas fondamantal. Nan leka kontrè, se fèmen posiblite pou timoun ki pa ka al nan lekòl prive a, jwenn yon sòt plen enstriksyon. Donk, nou menm, onivo Drino, nou panse, 1, poko gen preparasyon pou kesyon fèm entèdiksyon enskripsyon nan setyèm ane fondamantal nan lise yo. 2, poko gen, nou pa okouran ke pou chak lise genyen yon lekòl, yon lekòl fondamantal konplèt. ki louvri k ap akeyi twaka senk klas setyèm ane fondamantal ki gen nan lise yo. Poutèt sa, Guido mande Mesye Maniga pou retounen rapidman sou yon tèl desizyon k ap pote prejidis a enterè pwofesè, paran, elèv, a enterè edikasyon, a enterè popilasyon an. 2, Nou di Mesye Maniga sispann bon diskou de dyalòg, diskou de elòj patenarya ant ministè, sendika, alòske tout desizyon l ap pran l ap pran l dadi debatè inilateral san konsilte, san diskite avèk okenn aktè don sendika ansenyan yo. 3, Si rapidman desizyon pa pran pou tounen sou desizyon sa yo, si pa tounen sou mezi sa a, k ap pale de entèdiksyon e enskripsyon nan sistèm ane fondamantal nan lise yo san ke l pa louvri pou chak lise yon lekòl fondamantal konplèt, nou menm n ap gen pou n anonse nan lejou aveni kisa nou menm nou pral antreprann kòm aksyon de mobilizasyon pou fè ke anndan lise yo genyen plas pou pitit pèp la. Ce 5 juin marque la journée mondiale de l'environnement qui est célébrée cette année. autour du thème Une seule terre. Les réflexions et les engagements se porteront de ce fait autour du thème national Une offrande à la terre nourricière pour des respect pour la Terre. Le lancement d'une campagne de reboisement baptisée Eco Challenge avec pour objectif de faire pousser plus de 10 millions d'or dans tout le pays. Cette initiative s'appuiera en particulier sur les directions départementales déconcentrées du MDE, les différents centres de germoublax, ainsi que sur les interventions directes sur le terrain des principales organisations écologiques implantées localement. L'apparition du premier magazine thématique Caleçon Rouge, magazine, pour mieux communiquer avec la population haïtienne en général sur les actions du MDE et les défis du secteur. Le lancement du concours national interscolaire sur l'environnement et le climat dénommé ECOG dans le cadre de l'application du décret du 15 janvier 2021 portant l'intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien L'école pas comme pour me répéter collègue environnement pipacatone. L'innovation L'inauguration de deux bibliothèques vertes, à ne pas confondre avec euh, la bibliothèque verte que dans les années, la collection achète, mais à profit des jeunes, mais à profit de la jeunesse. constituent une menace et un défi croissant pour notre développement économique, socio-économique et la préservation de nos ressources naturelles ainsi de nos écosystèmes. Je suis définitivement convaincu que quoi que la tâche n'est pas impossible à surmonter. Il n'y a pas de fatalité. Nous sommes à un carrefour historique face à une responsabilité pesante et décisive. Ou plus que jamais, nous, nous devons faire preuve de volontarisme et d'une grande foi à changer l'avenir pour nous et les générations futures le respect de l'environnement, la protection pour l'environnement, l'éducation environnementale suffisent pour changer toute une nation. Ces soutiens témoigne d'un engagement fort envers Haïti, envers la population haïtienne qui, malheureusement, en raison de sa position géographique et de ses vulnérabilités, subit à chaque fois les conséquences douloureuses de la dégradation des écosystèmes, de la disparition de la biodiversité, du changement climatique, entre autres. Face à un tel constat, il n'est plus question de tenir la draguée haute, déménager nos efforts c'est devenu une mission et même une responsabilité envers nous-mêmes, envers nos communautés, envers la terre que nous devons à tout prix sauvegarder. Ce message que nous portons est en accord avec les interventions que nous sommes en train de réaliser. Ces interventions constituent, entre autres, le travail de révision de la contribution nationale déterminée, du plan national d'adaptation aux effets des changements climatiques du plan d'action environnemental, des activités d'appui aux autorités nationales, et spécifiquement au ministère de l'Environnement, pour l'éducation et la sensibilisation environnementale dans les écoles et les communautés rurales. À l'occasion de ces 5 juin, nous réitérons notre engagement à contribuer aux efforts et aux politiques de responsabilisation envers l'environnement, et surtout envers nous-mêmes car la protection de l'environnement implique d'agir positivement pour prévenir les dangers qui menacent cette terre. Et notre devoir est de la respecter et la protéger. Desizyon granmoun plizyè òganizasyon te pran nan Gran Sid la pou te fè mouvman mobilizasyon pou libere Gran Sid la nan debloke Matisan ki bloke depi ennan. Je tout moun nan peyi a te fikse sou Gran Sid la ki ta pral pare pou voye yon siyal aklè kote ke yo ta pral mande pou peyi a, nou kote nou menm nan UNNOH, nou te mande pou peyi a te swiv egzanp sila ki ta pral bay, kote ke tout peyi a ta pral leve kanpe. Men sa nou remake, nou wè gen de twa e milis, padon, de twa minis defakto ki desann okay, Nou pa konn si se presyon yo bay, nou pa konnen si se lajan y al simaye bay kèk ti raketè. Konsta nou fè, sè ke nou wè mobilizasyon an kanpe nan wout, e nou konnen e viktwa se pou pèp k ap batay. Nan sans sa a, nou di pèp la rete mobilize. Nou di tout lòt katye ki te kanpe, ki t ap tann sinyal yo, mete kòmanse chofe jarèt e nou di sektè pwogresis, òganizasyon pwogresis ki nan gran Sid la pou yo rete mobilize, pou yo pran lidèchip batay la, pou yo relanse mouvman an nan sousi pou debloke Matisan, pou debloke gran Sid la, pou popilasyon kapab vakye ak ak aktivite l. Gen anpil moun ki rive mouri paske yo gen paran yo ki malad, yo pa ka pote sekou, gen anpil ti machann ki dekapitalize, gen anpil Ti jèn ki oblije lage nan move sitiyasyon paske lekòl fèmen nan katye sa yo. Menm lè nou wè te gon minis ki t ap fè show off kote ke swadizan l al ouvè lekòl, pandansetan popilasyon an li menm li pa kapab al lekòl. Menm lè w te ouvè yon lekòl nan yon zòn, kòman popilasyon an pral rive chak jou pou l pran lari pou l al lekòl pandansetan gen gwoup ame nan katye a k ap tire chak jou ki jou? Nan sans sa nou denonse sitiyasyon sa e nou mande nou fon apèl a konsansis, yon apèl a mache kontre, kole zepòl nan mitan tout fòs vif nasyon an yon fason pou libere peyi a kont pwazon phtk, kont pwazon Kò Gwoup ki soti pou ban nou, e m te kapab di, kout kouto nan do, kote yo soti pou asasinen avni peyi a. SDP, Mete avèk Nesmy Maniga, y ap fè de bagay paralèl. Nou remake, mèkredi pase nou te devan anbasad Lèzetazini. Nesmy Maniga avèk sdp yo te voye yon ti gwoup raketè al devan anbasad de Frans. Pou ki sa yo te fè sa? Se jis menm kote espas mobilizasyon nasyonal ap goumen, ap pran jarèt ap pran fòs yo menm yo bezwen fon fason pou ke yo detounen mobilizasyon an erezman popilasyon an konprann jwèt kap jwe a nou menm nan espas mobilizasyon nasyonal nou di nap kontinye goumen jiskaske Ariel kite pouvwa nou pap pran nan jwèt sdp nou pap pran nan jwèt raketè k ap travay avèk Maniga, minis edikasyon nasyonal la, yo menm ki pral fè dè aktivite paralèl pou ke yo fè popilayasyon an konnen yo menm yo anndan mobilizasyon an tou. Moun sa yo kiyès yo ye? Se dè manm SDP, se dè raketè k ap travay pou Sektè Demokratik e k ap travay pou Maniga. Jodi a ke nou menm nan espas mobilizasyon nasyonal, nou envite tout popilasyon an, Tout òganizasyon ki anndan sosyete sivil la, Mèkredi 10 ètapan, n ap devan Anbasad de Frans. Nou konnen jodi a, gen anpil pale ki ap fèt atravè lemond konsènan kòb Lafrans li dwe peyi Dayiti. Donk, nou menm nan espas la, n ap felisite tout òganizasyon, tout moun ki te avèk nou 11 me, lòske nou te limen dife a. Lòske nou pale de limen dife, se nou menm ki te entwodui batay sa a pou ke nou di Lafrans li fè Ayiti twòp mechanste, pou n di Lafrans kòb ke li dwe Ayiti a fòk li remèt kòb sa e fòk li dedomaje pèp ayisyen an. Donk nou menm o nivo de espas mobilizasyon nasyonal, n ap kontinye goumen, n ap envite popilasyon an pou ke li rejwenn avèk espas la.